Konbyen kob ou estime ou ka pèdi konsa la? Mwen di anpil. Pou m di madan Jeronel, e madan Jeronel, e nan jwèt wap pase menm. Wap gade pou wè la, lè nou ap pase desann la, nap wè tout anba la kraze, piman dous yo tout kraze nèt. Sa vle di ke nou pa rekipere. Kòb nou pa rekipere. Dja mwen an m gen machandiz mwen ki pèdi la tou. Sa vle di ke kounya la komès mwen vin nan bès la tou. Sa vle di ke jan pou m ta fonksyone a kounya m pap ka fonksyone konsa. pa rapò de evènman sa ki vin pase la yeswa. Si nou konnen chak ane moun nan mache tèt do toujou ap fè gwo fèt sa yo, sa k pase? Èske nou pa toujou konnen lè lapli ap tonbe oubyen èske pa gen moun ki vin ede nou la pou nou mache di yon kote ki plis ase? Bon, pandan se tan m ap di w sa, ti depo sa yo ki la pa ka resevwa tout machandiz ki la. Sa vle di ke leta li menm se li menm ki pou fè devwa l. Si leta li menm li konnen nou la, se pèp nou ye fò l ba nou sèvis. Paske anpil de pafwa ke chak tan m wè la a, gon yon traktè ki toujou ap vin la vin deboure pon sa la. Epi chak li fon ti bagay epi l ale l kanpe. Chak yo fon ti bagay epi yo ale yo kanpe epi yo toujou kite nou pou nou ap inode. Wap gade pou nou wè la a, lè nou moute anlè a la, nap gade pou nou wè depi dlo sa a desann, dlo isit desann, sa vle di ke nou neye nèt. Wap gade pou wè traktè a vini la, li leve yon valè ranblè, li met tout ranblè yo la a, nan kwen an la a. Wap gade pou wè lè ou parèt nan kwen dèyè a la a, epi ranblè yo mete a, lè dlo a vin ladann, dlo a gonfle. Imedyatman dlo a gonfle, kounye a la li pral pete bouf, imedyatman li pete epi tout moun anvayi. Sa vle di la wout Montay Nwa, sout Montay Nwa preske, se kou m te ka di, de le moman ke pral rive, ke l pap egziste ankò. Sa k fè wout Montay Nwa pap egziste, w ap gade pou wè gon tè anba la, tè a, wout tè a preske fin koupe pou l rive Montay Nwa. Leta pa fè travay, Leta ta sipoze vini ke l fè yon gwo mi, imedyatman l fè mi an epi kounya la l bay pèp la libète l epi dlo ale yon lòt koulye ale. Se la sèlman. Ok? Se sa sèlman apre sa pa gen. Kisa nap mande menm? Konkrètman kisa nap mande? Bon, mwen map mande leta pou leta fè travay li. Imedyatman leta vin fè travay li la epi li bay dlo a wout li epi li bay yo. Ok? Se dakò. Tcha. Nou la nap pase mizè la atè nan galèt la dlo ap pote nou ale yo pa kanalize galèt la pou dlo a pase nan mitan kanal pou l ale. Ok demen si yo ap fè Jovenel Moïse 1 an depil mouri kòman w santi sa a èske lèl te sou pouvwa avèk kounya kòman vi a ye pou ou? Kounya bagay la pi di. Bagay la pi di pou nou. Bagay la pi di pou nou paske nou pè pou nou mache nou paka mache. Nou pè lè nou sot avon ti kòb yo kenbe nou yo pran nan men nou pa konn sa pou nou fè nou pa konn kote pou nale. Konbyen ti mamit diw sa te vann sou Jovenel Moïse? Dlo a moute pou on dlo a bon kè pranm yon kale avèm se kouri m kouri non e fè yon fon bagay pou mwen men dlo a pran tout tomat mwen mete tout bagay mwen atè m pa konn sa pou m fè mezanmi m pa gen yon ti on goud nan menm e lave map lave tomat la kòb eskont ki nan menm mezanmi m pa gen yon goud nan menm ankò dlo a pase li pran tout chay mwen li pran 16 sak piman m li pran tout chay mwen nèt nèt nèt mezanmi m fin pè. Di nou non. Di nou non madam. Mwen se viv mwen se viviane viviane viviane m pa gen kò mwen konm viviane. Ok di nou non de mesye ap fè jovenel mouri. Oh m bliye sa cheri. Koman wap reyaji si nou sou. Bon kèk reyaksyon bon se triste paske pou yon peyi d'être dans une telle situation ok men depi aprè rien n'a changé ça veut dire les conditions de vie et de la population n'a pas évolué ok et les problèmes sociaux existent encore ça veut dire quel est le problème ça veut dire c'est les hommes politiques qui doivent prendre décisions. Ceux, qui sont au timon des affaires, ils doivent prendre des décisions adéquates. Ok, regardez, chaque localité a un problème. Regardez le problème de tête. Moi, je suis venu à eux parce que euh, il faut cuisiner, chaque jour, il faut manger. Les mères et pères de famille dépensent beaucoup, ok Il faut beaucoup d'efforts, ok pour, venir ici dans les marchés, vous regardez les marchés. Elles sont là. Mais à chaque fois qu'il y a une averse, il y a de l'eau. ok C'est-à-dire c'est tout problème. ok Moi-même,